Pou w asiste videyo sa sou kanal paw la nou parèt ankò avèk yon nouvèl videyo boure chaje tout nan tèt avèk enfòkmasyon ke nou pote pou ou sou aktyalite yo tout gran pwen kap domine peyi a ebyen medam se mesye nan videyo sa nou pote yon odyo pou ou ki pral lage ansyen depite delma arnel belizè Nan kouri, enben nan odyo sa ou pral tande vwa Enspektè Lucius ki li menm te mouri, enben medam e mesye jodi a la a dosye sa refè sirfas e nou pa bezwen di w ki kantite dyare ki pral vide vant Arnel Belizaire nan moman n ap pale la a paske koze a gaye, odyo a deyò medam e mesye nou pral envite w gen detay. Michel Martelly ansyen prezidan peyi a aksyon sa oubyen dosye sa anndan video sa pase Devan lakay ansyen prezidan an e gwo kè sote e 2 men nan tèt anpil moun te gentan ye nan zòn nan paske nou pa bezwen diw ki kantite sekirite ki devan kay Martelly enben pou aksyon sa tal pase konsa e piti sa ki li menm tal tante Vwayaje m al pran swen an Frans, m retounen an Ayiti, m ap viv an Ayiti. M pwofesè, majistre e m ap fonksyone anndan lapolis kòm enspektè jeneral. M pa janm fè lobjè dokenn sanksyon. Dakò, dokenn sanksyon jeneralman kèlkonk. Donk karyè m pa janm gen koupi ladan. Ok. Donk m fè, m fè silans. Bon. Sa fè lontan ke lansyen depite. Arnel Belizaire amize l sou radyo pa l patou. Se yon rèv mwen ye pou misye, lè misye pa banm dòmi san l pa san l pa san l pa pale de mwen. M pa janm okipe l, m pa janm tande l paske m konnen sa fè pati don machinasyon e gen nèg evantyèlman petèt ki ki dèyè l, nèg m ta arete, nèg ki konnen m gen dosye sou yo paske m te wè yon dosye CPJ k t ap fè travay mwen e ladan m pran tout pèsekisyon. E poum retounen avan map bay Anel bon repons sou sak gen avèm, map diw frèm si w jèn gason e ke tout epòk sa yo pat viv yo, yo tout, tout sa misye ap diw la, tout, ou annik fè Google, fè Google mete Mickaël Lucius epi wap wè tout bagay, m pa menm bezwen pale de yon dosye ki pase etc kem pran bal pou li, m fè plizyè atanta pou li, yo dim fou, m nan peyi a m pa janm fè nil pa, m toujou professeur. Sa son pwofesè de matematik sa m fè pou m viv avèk anseyan. Tanto m fè kou nan inivèsite tanto. Yes Stanley, nou konnen ke moman la kote ke nou sot pase kèk achiv la, ou gen 14 achiv pou w pale avèk pèp la jodi an Stanley sou dosye peyi dayiti fason ke peyi a rive lan moman Stanley mikro pou ou. E Bousca e nap pale de gang e de vyolans e ensekirite nan peyi dayiti alòske nou gon gon dokimantasyon dijital ki disponib sou youtoub depi lè gang yo kòmanse kiyès ki kòmanse yo apre sa kiyès ke yo evolye Ki jan yo vin chanje men, nan ki men yo rantre, jiskaske nou rive la a jodi a. Wi. Gen apeprè 60 videyo sou YouTube ki montre vrèman kiyès ki kreye gang yo, a diferan moman, ki moun ki vin emèje nan kreye gang sa yo, Kòman gang yo vin evolye? Kiyès ki ladan yo? Donk, se pou sa, lè blan di l ap aplike sanksyon, jiskaprezan nou wè ke gang yo yo menm ki pale sou videyo, yo di men kiyès ki pote Galil ba yo. Men kiyès ki pote 9 milimèt ba yo? Men kiyès ki voye lajan ba yo pou pou opere? E jiskaprezan, malgre tout temwanyaj sa yo ki disponib, poko gen sanksyon reyèl de moun ki enplike nan gang yo. Non. Jiskaprezan pandan m ap pale avèk ou la a. Paske gang nan, kilè l vin kreye Busta? Gang nan vin kreye an 1995 lè Aristide fin kraze lame a. Lè Aristide kraze lame a, li kreye premye gang yo. Gang sa yo, kòman yo te striktire Busta? Yo te gen yon chèf de gang nan tèt yo, epi sòlda ki nan gang nan, se te yon timoun ki te gen ant 8 e 15 an. Li opere konsa. jiska petèt 2005-2006. An 2005-2006, oligak yo avèk René Préval pral rekipere gang yo. E se yo menm ka pral pran gang yo, yo pral mete yo de Site Solèy, yo pral mete yo Matisan e Kafou. Lè sa a, se Rene Preval, Rene Monplezi, John Joel Joseph, Dimitri Vorb, Jean Marie Vorbe, tout ekip ki nan Inite ki te nan Lespwa a, ki vin tounen Verite pi devan. Kato, tout moun sa yo. Apre sa pral gen yon lòt evolisyon nan gang nan ankò. Kote. Apati de 2006, Inite pral mete nan Paleman an de depite e de senatè ka pral sèvi a sekirite palmantè pou vin devlope gang yo pi laj toujou. Majistra ka al nan gang, moun a dwat a goch ki nan gang. Donk pandan n ap pale jounen jodi a, Nou konnen ke, pa egzanp, si w al sou YouTube, w ap jwenn de ekstrè, gon ti echantiyon ke nou menm nou mete nou distribiye pou tout moun ka wè kiyès ki nan echantiyon sa a. Ti echantiyon sa a gen apeprè 14 videyo ladan l. Men, lè w al sou YouTube, w ap jwenn jiska 60 a 70 videyo ki montre w klèman kiyès ki enplike nan gang yo. E Sa vle di ke e konsa gang yo te vin kreye. Apre sa vin gen yon lòt evolisyon nan gang yo. Lè oligak yo vin pran kontwòl yo. Donk jounen jodi a, sa vle di ke lefè menm ke otorite leta pa fè anyen pou kase ren moun ki nan tèt gang yo, sa vle di ke si w ap kraze gang, premye kote pou w kòmanse, se ansyen prezidan, oligak Petyonvil avèk politisyen ki nan gang. Sa pa janm fèt non menn. Non. non. Sa pa janm fèt non pandan map pale avèk ou la a. Sa vle di yon nèg tankou Reginald Boulos, misye rele gang yo ajan de devlopman. Wi. E konsa misye te, e ti non sa a misye te bay. Si w tande videyo e Jimmy Cherizi alas, alyas Barbecue lap eksplike w kiyès ki konn voye 75 mil dola pou li, motosiklèt, se Reginald Boulos. Klè wi nan videyo a, pa gen kòmsi yo di non, Jimmy Cherizi se li menm kap di wi. klè. Donk sa vle di ke la pandan map pale avèk ou la pa gen okenn lit serye kont gang yo. E nan evolisyon gang yo, sa vle di ke timoun ki te gen 8, 15 an ki te kòmanse touye depi sou Aristide, jounen jodi a se yo k fòme apeprè 53 gang ki nan zòn metwopolitèn nan. Sa vle di Krisla nan Tibwa, Ti Lapli nan Gran Ravin, Ti Makak nan Laboul, Ezekyèl nan Bas Pilat, Kempès nan Bèlè, Manno nan Site Letènèl, Izo 5 Segonn nan Vilaj de Dye, Sonson Manilo nan krache dife nan bwa dòm ou jwenn chèf de gang dyòl ti junior ki te nan chabon yo touyel e ti chèf ki nan baz li pòslèn ti jid ki nan fort dimanch mikanò ki nan waf jeremi iska ki nan belekou ti gabriel ki nan tèt jepèp matyas ki nan boston tysons ki nan douya Kobi ki nan Chansrèl, Chen Mechan ki nan Santo, Vitelòm ki nan Tòsè Le Kraze Baryè, Bekè ki nan Bitè Meteye, Ti Grèg ki nan Baz 95, Lanmò San Jouk nan Kastran Mawozo, Fantom 509 elatriye, e Jimmy Cerize nou konnen kote l ye. Donk, nèg yo pa serye man. Sa vle di jodi a pandan m ap pale avèk ou la a, si nou te nan vrèman goumen kont gang, Ou tap pran ansyen prezidan, ou tap pran oligak Petyonvil, ou tap pran minis ak sekretè jeneral ki nan gouvènman elatriye. Pa pa gen okenn lit kap fèt la a kont gang, tnede frè m. Wi, men se sa mwen konstate, nèg yo. Bon nombre d'entre eux voient leur leader comme un père, il leur donne à manger, il leur donne des chaussures et leur promet de les envoyer à l'école. Prèske ou pa wè sak pou bon, gon bagay ki trè enpòtan map di nou maten an. Eske n konnen ke gen de kidnapin yo fè mesye yo abiye an polisye e maten la tout. Gaël bien aimé Gaël Jean Baptiste m kwè Kael yo te pran se te 2 moun konsa. Mesye yo abiye an polisye epi yo fè yon pwen fiks. Yo fè yon pwen fiks kareman. Gwo jounen. Epi ap tyeke machin. ap tcheke machin, lisans ou, papye machin. Epi moun yo bezwen an lè yo fin prann epi y al avèk li. Enben ki sa k pase kounye a ladanpre nou menm? Nan Pegi Vilye an, gon sitwayen ki pral franchi zòn kay prezidan Mateli a. Gwonè zòn sa toujou gon pwen fiks. Epi misye gade l wè ke gen yon pwen fiks. Epi misye te gentan rive prèske donk sou patwouy la. E misye kase tèt tounen. Lè misye kase tèt tounen, kounye a polisye yo ki te wè misye tounen. pou l evite anfèt fouy la oubyen pwen fiks la. Otomatikman misye vin sispèk. Misye vin sispèk. Kounye a polisye yo pran motosiklèt, y al swiv misye. Yo kanpe misye, yo mande misye lisans, papye machin. Misye di polisye a, montre m badj ou. Malgre l a inifòm. Montre m badj ou. Ou wè sa wap ri la. Map gade sa nap ri. Wè misye, misye li menm se ti ougan. Ti ougan. Nèg sa a e li kap jere Boston nan la m kwè nan moman nan Site Solèy la. Map ri Boulos m sonje yon lè m tap tande ki di nèg sa yo e fondasyon yo genyen, nèg sa yo pa gen baz. Men se nèg sa yo gen seri de gè yap mare a yon seri de zam ilegal. Gran M4. Gran Kadachnikov, Gran Wouzi, Gran AK 47, Gran Lòsèd, san konte Bereta 3, 8 zanmi sa yo fè kenken granmoun. Èske w byen konprann? Tout ilegal, pa gen youn ki gen papye. Yon ekip bann vye bout fè san papye zanmi. Nèg yo ap kouri moute, kouri desann fè gè. Lòt la kòm yon gwo antreprenè, yon gwo biznismann ke tout peyi an konnen l, li rete l di w nèg sa yo e fondasyon yo genyen.